Kèt mesye, m sonje lontan lè m fin bwè yon byè konsa epi m pise ladan m fè yon vagabon bwè l wi. Bon gade bwè. Stop banm tout. Nèg ap bwè byè epi mwen menm map mache map fè kòve Bon kounye a kòman n ap fè ak makob sa la Mwen byen fèt nan resto mèt Gade zafè je misye Ki ka kòve la